Mwen bese kafe ou Lè m arive kafou jandam Mwen yon jandam k arete m Manman m voye m bese kafe ou Nou wè li. Madanm nan ap vini ak gwo chapo li. Li kare kò l. Ou pa wè li. Mè sa a vòlò nan fè. Mwen kò di pa sou bò. Mwen avanse m. Kote w al kanpe la a? Gon twou bò kote l la tou pou so ladan l. Li pa ka k envizib, èt envizib k ap kouri dèyè l. Lò l gade l, ou wè l ap file l travèse ravin nan. Yo avann lè l rive lakay li. Bebe soufle! Li di w li transfòme. Ti yon kankan, ti yon kankan, ale militon, wè jete pou. Mode chante si reyèlman fòklò la tipik. Sou map pote lakay mwen. Mwen vini. Pye ou monte men otè. Limye ap klere. Ebyen Se te yon entwodiksyon pou mwen te pale de yon ankèt mwen te fè depi lontan deja Fò gade ti moun sa yo Ti moun ki ta sanse pran nan la ri Yo heureuse, yo byen heureuse Gade ton soufrans Pou yon ti moun genyen Te genyen pou lè w rive yon kote nan yon enstitisyon Pou sou tou byen heureuse Debòde bòl. Eske se. Se mwen yo wè y ap banm manti? Mala toutè. M vizite òfelina a toutè. Mal apre midi, mal maten. Mal nan mitan jounen. M rete lit nan apre midi. M jou avè yo. Eske se mwen ki kontan wè fè kè yo kontan konsa? M te gen enpresyon ke timoun sa yo ban m plis leson ke m te konnen mwen menm. Ou di se kesyonè la ki te mal fèt, kesyon te sipoze poze yo a yo pa te poze. Men lesansyèl de tout kesyon sa yo, si mwen te konnen se timoun sa yo byen santi yo byen lè yo sou li a. si yo ta pou sonje lavi de ru a, si yo santi yo twò konsantre anndan, si yo vrèman pa satisfè, èske y ap eksplwate yo anndan plis ke eksplwate yo deyò lalari? Soleman, vin remake ke, timoun yo pa vle pran lari, yo pa vle pran lari. Kondisyon anndan yo di l ki pi bon pase. ki pi bon. E nou konnen ke gen timoun ki anndan ki maltrete. Lòt ankèt revele. Antouka, se plis fi, ti pitit fi, ti fiyèt sa yo, yo di yo yo santi yo byen. Sa vle di ke yo gon gran bezwen pou yo gon fami. Tou relate. Gen moun ki ap pran swen de yo chak jou pou yo gon sekirite. Tou piti ke l ye. Ti manje a sa w ap ba li a yo konnen l la. Ti pitit yo te soufri anpil. Chak jou nou enkonni, ou pa konnen ki kote ou pral pran manje demen an. Adieu pou timoun la rue. Ou pa konnen demen ki sa ke sou ensèten, ensèten. Ou ensèten api, ou ensèten, ensèten nèt. So, se ou jou le jou, ou jou le jou. Vwala pou ou kote, menm si se sinitre a lonje ba ou, alèpòk se te. Bagay sinistre yo te konn rele yo, sa k manje fwi pou vin pote ba yo. Men, ou gen yo chak jou. Ou gen chak jou. Ou pa gen jwèt pou jou, ou envante yo. Ou gen yon espri kreyatif, yo envante jwèt yo pou kont yo. Timoun yo bwode, yo, yo, yo, yo nan lakou a, m pa wè okenn jwèt. Se plis lago, ou konprann? E menm m te patisipe nan yon lago y ap fè on tonnè! E m vin remake lè w rive yon stad nan lavi se dezi, dezi, dezi w ap mande, w ap mande, w ap mande toujou pou w janm konn sa ki sou kous. Paske m vin remake timoun sa yo, m vin wè ke. Le peu ke yo genyen anndan an, yon bon kabann pou yo kouche, yo santi yo bèl. Nou pa p pale de sant ki gen kounye a la, ke timoun yo oblije ap pwovay tèt yo, y al anndan, yo pa jwenn anyen, yo oblije ap pwovay, soti deyò, epi y ap pwovay tèt yo pou yo rantre. Non. Gen sant, m aprann ke gen sant konsa ki desann tèlman se nan stad sa li rete kounya la. Li pa vrèman akeyi, sant sa pa vrèman akeyi timoun sa yo trè byen. Li rete detèryore, detèryore. Men, lan tan ventan de sa, ti sekirite yo ta ba timoun lan, li manje sinistre a, li dòmi, menm si se yo ankò ki fè travay la, ki netwaye rad, ki mennen la fè lesivay sa yo, ti moun yo santi yo ere. Se dwòl, ke m pa janm santi. ke timoun nan gen yon bagay an plis lap mande, a mwen ke l gen tan rive lan yon stad ke, ke ee, li pa mande lavi a anyen ankò. Paske l pa vle pran desepsyon. Lè w mande yo sa yo ta vle, yo pa bezwen anyen. Yo pa bezwen anyen. Ou di yo, bon, sa w wè yo gen la a, yo ta renmen konsève. Sa nou wè? Sant ospitalye pou e sant dakòy pou timoun yo rete konstan, li pa desann. Timoun nan gen yon menm si son plat manje ou bal pa bal manje non sèl pou li. Konprann? Pase genyen ki gen travay de rue al eswiye machin, se yon bagay sa yo konn fè. Konprann men Ti fi m ap pale yo, yo menm yo pa lage yo nan lari. Yo te rete anndan sèlman. Yo pa, yo pa monte desann nan lari. Yo rete anndan sèlman. Yo kontribye nan travay menaje yo. Yon al lekòl, yo fè lekòl pou yo anndan an, epi yo mouri trè senp e yo satisfè anpil. Yo gen tèlè satisfè. Si w mande yo se sou sant yo renmen yo. Kounye a, definisyon amou pou timoun sa yo pa menm ak sa w te met nan tèt ou a non. Ou menm lè w wè amou lan, ou wè kado yo pral ba ou, bon bann bagay yo pral ba ou, ou wè yon pakèt beze y ap ba ou, bann bagay. Ou wè e afeksyon lòt bay sa. E ti moun sa gentan vin depase. Depase. Lè w soufri twòp, gentan depase tout pawòl sa yo. Depase. Se sekirite ou wè. Sekirite. Si w di, ou di a mwens ke sekirite. Eske gen yon kabann kote pou yo depoze tèt yo lajounen e leswa? Eske lajounen gen yon aktivite ki gen rapò avèk fiti ou? Konprann, kèlkeswa sa w ap aprann yo fè a. E ou pa ka aprann yo li sèlman non. Se pou imajine ke si demen yo lan lari, Ki sa ba fè pou yo defann yo fò mete metye la men yo. Donk se son gwo responsabilite, son gwo responsabilite. So, se sa. E, nan sonje, ti moun sa yo se futur de demen, si nou pa pran swen yo, sa gen rapò ak sa kap pase kounye la la, pa bò lakay nou.